Jodi a la a, medam e mesye, gen moun ki panse mouvman Bwa Kale a t ap kanpe, gen moun ki panse mouvman an fini. Enben n ap di w mouvman an poko fini, mouvman an p ap kanpe, paske jodi a la a, popilasyon an nan Kanaran, anben mete lapat sou yon sòlda pou chèf gang Jeff E se misye kap jere group gang Canaan an. Fò nou dout Jeff misye se alye Izo e gen Bogi nan ti tan e misye se alye Izo tou e gen lanmò san jou, vitelòm, ti makak tout nèg sa yo se alye e doke Izo. Anben popilasyon an nan Canaan mete la pat sou on anben sòlda Jeff misye bay anpil pwoblèm misye bay anpil anpil anpil danje anben popilasyon an mete la pat sou misye yo krible misye anba kout wòch epi yo boule misye koupe tèt boule se sa operasyon an ye se koupe tèt boule donk operasyon bwa kale an medam e mesye ebyen son operasyon ki pa dwe kanpe selon sa anpil moun estime sinon pral gen rèl e jodi a la gen chèf gang izo ki anonse ebyen tout reyinyon kap fèt anndan pnh la misye deja okouran paske l gen moun kap bal enfòmasyon. Li gen moun k ap di l ki sa k ap pase anndan Lapolis la, kèlkeswa operasyon k ap planifye Izo deja okouran, selon sa l di. Èske Izo di l jis pou l fè moun pè, pou pa, pou Lapolis la ka pè epi pa antre pran misye anndan vilaj oubyen tou misye vrèman gen enfòmasyon sou planifikasyon k ap fèt pou operasyon deniche bandi a li menm li kontinye epi pote boure anndan vilaj de Dye ben medam e mesye nou pral envite w tande enben kòman sòlda Jeff sa misye tap depale just avan yo mete enben dife sou misye anndan videyo sa on lòt tan odyo ankò nou pote pou w nan menm videyo sa nou pral fè w tande deklarasyon enben yon polisye ki li menm fache estomake Aprè toutan sekrè Izo mete deyò la sou sa kap pase anndan lapolis la e Izo ap trete polisye yo de vye bagay, de fatra, donk men kisa ki peyi Dayiti jounen jodi a yon chèf gang ap trete otorite de fatra. Rezon an senp, se paske se menm otorite sa yo ki nan kòkòday avèk li, ki nan souse lang avèk Izo. Medam e mesye m pral envite w gen detay rete konekte nap tounen. Sa e premye bra bra kale nou ap bay nèg nèg nèg jeff yo a 2 zè a 2 zè 16 yo vin fè kaka la yo vin fè kaka la nou pran yon rasta ki ap fè resèt pou yo yeah nèg sa yo ap fè resèt pou yo bra bra kale li la li ye bra kale yeah yeah yeah n al ba yo bra kale yo tire yo panse yo fin bon rastafari sila si. Si popilasyon an di nou gen enterè nou nan ensekirite a n pa gen anyen pou n vin pale la tou non. E pa tann dat, tanzantan gon reyinyon k ap fèt. Chak lè nou detèmine pou nou fon entèvansyon nan vilaj men kounye a la nou bay Izo ap pale menm lè se yon pale perèz la fè se bay blòf li ye. Popilasyon m ap tou di nou se blòf. Misye ap jwe sou sikoloji nou yon fason pou nou kanpe batay la. Bra kale. Nou toujou kontinye ladan l. E m ap di nou tou swè sa si nou wè pa gon entèvansyon miskle ki fèt Ok, se nèg wo eta majò yo. Ansanm avèk gouvènman an. M tou di sa. Pase se ou menm ki la ki pou bay lòd. Ok, fè moun rete nan yon cha ap pran bòt san, ap pran ap pran sant bòt santi, pran chalè. Ou wè sa m di nou an? Konnya m gen enpresyon yap pran presyon nan men moun, yap fè, m tande gen nan ti reyinyon, kèlke moun nou reyini ansanm epi pou n bese. Popilasyon an gade, toujou mobilize. Mobilize, bwa kale l ye. Ok la police la vreman wo eta majò la police la pa vle travay pou nou menm di sa klè nou mèt fout revokem ok nou mèt fout revokem mal manje pen a zaboka dayè depim la e pen a zaboka map manje nou tande wo eta majò la police la se moun sa yo ak tout gouvènman an ki enpeche la police la travay wo eta majò yo chak lè gon entèvansyon kap fèt toujou gon repliye toujou gon antre nan baz. Toujou gon dènye tatik kap fèt, toujou gon sesi toujou gon sela. Mesye polisye, konbatanm yo, ti mesye swat yo fè anpil atansyon ok. Nou fè anpil atansyon. Ou wè si nèg sa yo gen volonte Ok si nèg sa yo gen volonte e te gen volonte nou tap kòmanse goumen nou tap kòmanse jwenn rezilta a e batay ki fèt la e pa nou ki kòmanse fèl se pèp la ok se pèp la ki riske kòl ki kòmanse ap degajel e nou menm nou pa gon bagay nou fè vrèman nou pa jwenn lòd e nou ka travay nou ka goumen wè sa m di nou an nou ka goumen. Al pot tèt nou ale, ou wè la, si m pot tèt nou ale yo pap voye ba kòb ba nou, m ti di nou sa. Pa di m pat pale, yo pap voye ba kòb ba nou, pase nèg sa yo pa gen volonte granmoun. Yo reyini nan ti kwen, gen lè ap pran presyon nan men moun, pran presyon nan men moun, m tande yo te nan reyinyon, reyinyon pou fè kisa? Nou fout gen minisyon, n gen tout bagay, lontan n tap peye pou minisyon, nou ka goumen, nou konn sa k nan men nou. An n kòmanse? An n kite nèg ap pale vin afebli nou, pa santi nou wont? Oh bon pou yon ti vòlè ap trete nou bann fatra epi n kanpe la nap bagay. Sè tonnè boulem. Kite zam mwen tounen kont nou tou humm. Toutan nou nan yon reyinyon, chak lè n planifye pou n fè yon entèvansyon, toujou gen yon dènye bagay k ap fèt, toujou gen yon bagay, yo pa vle sesi, yo pa vle sela. Men m tou di nou, men pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Yo t ap gentan sòti deja. Tout moun k ap viv anndan e bandi yo ye. Tout moun ap viv nan zòn sa a, se moun ame yo ye. Bon m pa wè pou kisa la nap se konn a pou izo ap kanpe izo e sniper kap pale avèw granmoun kòm peyi sa ou gen kòkòday ou moun ki nan gouvènman oubyen gen anpil nèg nan etamajò nan lapolis la bon m pa konnen ok ki se kouzon oubyen se fanmi w ou se bòs yo menm ou pa bòs mwen menm tou di w sa se te pou mwen ou pa tap viv toujou wè se pou mwen pa gen vilaj ankò Tout dou sa. Yon pakèt kaka konn ap moute vin ba moun nou presyon ou pral sesi ou pral sela. Manti ou pat sot nan vilaj. Se pou yo mwen t dou sa. Ou pat soti. Bon an m tou di sa mwen menm. Ou wè kote m kanpe a la a? Bon m di w yon bagay m pa konnen. Kòm m pa gen moun ki w vilaj. Menm yon poul pase m ap fè m ap bay tèt li. E kiyè bwa t pale. Snaypè pitit pèp la. E popilasyon an toujou mobilize. E fè anpil atansyon tou ak moun n ap kenbe yo. ok m pap pa kite emosyon fè nou fè de bagay aprè pou nou vin regrèt ok paske m aprann gon pakèt moun vrèman ki inosan bon daprè sa n di e la jistis ki la pou l jije ok ki viktim anba men nou men nou pa pran nan presyon sa tande ti vòlè sa ap di a ok m gen presyon se menm nèg eta majò gouvènman t bay misye dwa pou l pale paske l paka sòti kote l ye a ou konprann. La police ka kraze sa 3 jour mwen di nou sa sou 3 jour nou mete sa plat nou fini a sa yo pè moun kap pale nan radio pè moun kap di se kap di se la ba a radote men nou mèt tou revoke m wi revoke m fè zam nan tounen nan mouda nou se moun pran pèp la met devan nou mal boule mal m pap pale tande. Desann cha santi nou an. Pa konnen. M salye tout moun ki nan gwoup la. Tout tchoul yo, tout nèg k ap rekòde bagay nou yo pou yo voye pou yo pibliye.